Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Funeray Jovenel Moise ce sera pour le 23 juillet mais écoutez humm kapab gen lòbèy wi uhmm kapab gen lòbèy paske janm wè le grand nord kòmanse ap leve kanpe la ebyen kapab genyen lòbèy nan funeray sila surtout wè premyè dam nan Martine Moise di li pa bezwen yon goud nan men leta. Men sa pa anpeche ke funeray la li gen yon koulè nasyonal. E pi lòt bagay se ke dan le gran nò il ya dè polisye ki kapab sekirize tout manifestasyon yo. Tout òganizasyon funeray sila. Vwala poukwa ebyen yo fè konnen yo pa tèlman bezwen. Men sa nap gade la jounen jodi an la se ke kòmanse gen yon seri de vil ki leve kanpe. Pa egzanp wanament leve kanpe. Wanament mete dè milye de moun deyò. Ebyen moun sa yo yo menm gen yon grenn slogan si pa gen jistis nou pa nan fineray si pa gen jistis nou pa nan eleksyon sa ta vle di kisa Jovenel Moise pral antere si poko gen anyen ki di lòbèy kapab pete nan fineray Jovenel Moise sa ta vle di ke deja gen yon pati nan gran nò la ki leve kanpe Pa bliye ke moun Wanament fè pati du departement du Nord-Est, lakay Jovenel Moïse. Puiske Jovenel Moïse li menm li sòti nan Trou du Nord. Lè genyen yon zòn leve kanpe konsa, sa vle di ke depatman Nord-Est la gon afinite, m ta kapab di, ak Jovenel Moïse. Vwala poukwa yo kòmanse leve kanpe. Anpil moun te pran lari an, anpil mayo de koulè blanch epi limaj di prezidan ki li menm nou kapab remake sou mayo sa yo. Genyen yon tablo sou li nou wè efiji prezidan repiblik lan Jovenel Moise, drapo ble e wouj epi genyen anpil pankat. Moun sa yo Ebyen, yo sèmante yo menm, fòk yo jwenn jistis pou Jovenel Moïse. E aparaman pral genyen lòt komin nan departeman Nò-Ès lan k ap leve kanpe. M ap pwofite pou m salye tout moun ki yo menm nan komin Wanament, tout moun ki pran inisyativ pou leve kanpe sa fèt. E pandan se tan n ap salye bon zanmi e kolaboratè nou Jif Junior ki li menm ap fè yon travay serye pou RL prod depi komin Wanament. Ben se evidan pou kapab reviv kòman sa te ye o nivo de Wanament puiske nou ta kapab di deja yon pati nan gran nò la leve kanpe. Menm jan jodi a, anpil nèg konnen kesyon prezidan an ki mouri a, li te ka pa yon aza. E m pa p ban nou manti, avèk siyal k ap bay anndan peyi a, moun Nòdès pale, yo di prezidan an pa regle, pa dwe gen pete kou ak kadaf li. Ok, li pa p yon aza tou pou sa k pral fèt anndan peyi a, paske se lemonnantye ki fikse ak kadaf sa. Moun nan Nò, moun nan Nò gen tan leve kanpe. peyi an, pwa pa sa l te vo pou ebyen depatman Nòdès la, nou di ke se inakseptab pou ke nòmalman y ap kouri avèk kadav Jovenel kòm sa. Nou di se ebyen jistis ki enterese n, se ankèt la ki pou fèt kit o nivo nasyonal, kit o nivo entènasyonal. E nou di egalman gen otè entelektyèl, gen otè finansye, fòk ke nòmalman popilasyon an o kouran. konpran kiyès ki te lye avèk mèsenè yo ki pèmèt ke yo matrake Prezidan Jovenel nan eta sa a. Nou di ke, ebyen jodi an, e se tout lemond antye k ap mande jistis, se lemond antye ki di se inakseptab, paske jodi an, kit ou te nan Fanmi Lavalas, ou te nan OPL, ou te nan phtk elatriye, elatriye, se vizaj nou tout ki sal, paske lè y ap pale de krim, kriminalite, fòm krim sa a, ebyen se pa phtk. ki viktim, se pa mwen menm kòm senatè ki viktim, e byen se tout pèp ayisyen an ki viktim. E se poukwa jodi an nou menm nou di ke se pa posib pou ke finerary li fèt e vit kòm sa san ke popilasyon li menm li poko gen yon brin de limyè e se brin de limyè sa ke n ap chèche non sèlman nan men leta ayisyen ki gen de responsabilite pou yo kapab e byen chèche swa otè ou byen ko otè e byen e zak asasinay la men jodi an nou menm nou di fòk nou jwenn jistis e fòk batay la li menm li kontinye. Pozisyon m se kontinye batay la, e m sot di w li talè a, sa pa vle di ke yo pral fè bak sou ebyen dat 23 a, nou pa di y ap fè bak, men nou menm nou genyen pou nou kapab ebyen kontinye mande repò fineray la ebyen jiskaske sa kaba, n ap kontinye ebyen avèk revandikasyon sa jiska sa kaba, e jan n di w kit se depatman Nòdwès. Si Moun nan depatman nò ès yo menm yo pa leve kanpe pou montre ke Jovenel Moise se pa un chien se tè un prezidan de la repiblik e ki asasine jounen jodi a la mwen m panse ke si nò ès leve kanpe anpil lòt departeman ta dwe leve kanpe tou paske se pa sèlman moun wanament ki te vote Jovenel Moise. Se moun nan tout peyi a ki te vote Jovenel Moïse ki mete l prezidan, men jounen jodi a la a, si Wanament voye sinyal la, ebyen tout lòt departeman nan peyi an ta dwe voye sinyal sila. N ap rete viv! Kòman sa ap pase pou ou pandan nou gen zye nou sou Wanament, men n ap genyen zye nou tou sou anpil lòt komin, Tro di Nò, Karakòl, en tout lòt kote yo nan departeman Nòwès lan tou? Puiske 2 departeman sila yo, m ta kapab di se 2 bon vwazinaj, aparaman pral gen leve kanpe ki pral fèt nan lòt komin nan departeman Nòwès ansanm avèk Nòdès. Paske, jan n di l la, se pa yon chen ki mouri, s on prezidan k mouri. E se pa maladi Bondye. Se dè mèsenè, dè zòm lourdeman arme ki yo menm antre lakay li asasinen n. Donk si pèp la ap mande jistis, aparaman, faut que les jeunes justice.